Ou konn wè lè malerèz ap kwit diri pwa pa anpil, yon grenn jakmèl, yon grenn plato santral, yon grenn nan latibonit, yon grenn nan grandans. Ebyen nan jou kap vini yo la a sanble se sak pral pase nan enstitisyon polisyè la. Frè se sè byeneme, 20 polisye gentan lage pye yo nan pwogram Biden nan, selon Departeman Deta nan yon atik Miami Herald mete deyò, un tiers polisye gentan fè demand paspò yo pou yo lage pye yo. Zak ensekirite kontinye ap vale teren nan peyi Dayiti, men jounen jodi a li enpòtan pou poze grenn kesyon sa a, poukisa se nan katye popilè yo gang yo toujou fè nich yo? Kòman katye popilè yo konstwi? M pral eksplike w. E kòman dyaspora bò kote pa l kapab ede peyi Dayiti soti nan kriz l ap konnen jounen jodi a? Kat sou tab, nou pral pale koze. Medam, matmwazèl e mesye, Federasyon Ayisyèn de Foutbòl la, donk nan jou pase yo ki sot bat Chili, ki. ap prepare yo la a pou koup di mond, ebyen frè e sè byeneme selon responsab nan federasyon an yo fè konnen jiska prezan gouvèneman ayisyen an pa lonje yon pyas ba yo, yo fè divès demand bò kote ministè. Jenès ak Spò, jiskaprezan, yo pa di yo anyen tandiske Premye Minis Ariel Henry te twite pèp Ayisyen pou l salye viktwa medam yo. Ala kote moun yo odasye papa! Genyen Doktè Gérard Gilles, ansyen senatè, pale aprè divè jou li pase anba men ravisè yo. Lè w ap tande deklarasyon ansyen senatè a, Merci pou fidelite w ak pasyans ou, merci paske w like, merci paske w abone, merci paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo, zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont ayè e kont sa ki se te ki etwal ki pi pre latè. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se etwal de mer. Ann pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen. Ki fwi ki toujou pote yon chemizèt? Ki fwi ki toujou pote yon chemizèt? Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi. Anpil anpil. Medam matmwazèl se mesye jan kem te anonse yo plis pase 20 polisye gentan lage pye yo nan pwogram Joe Biden nan yo rantre les Etats Unis d'Amerique swa mennaj swa fanmi paran te fil pou yo byen ke nou konnen sitiyasyon an ekstrememan konplike pou la polis nan peyi d'Ayiti pa gen sekirite popilasyon an bezwen sekirite la polis li menm pa ezite lage pye l paske li menm li pa an sekirite e divès komisarya fèmen nan depatman latibonit akoz lapolis pa an sekirite ou kwè se koze e selon depatman deta nan yon atik miami herald mete deyò yo fè konnen Yon tyè nan lapolis la frèzesè byeneme gentan gade nou fè demand paspò yo se tann yo ap rete tann imedyatman yo fin jwenn paspò sa w tande a pou fanmi zanmi paran aplike pou yo epi yo tann imel yo pou yo lage pye yo raple w nan 16 mil polisye anviwon nou genyen kapab genyen 10 a 11 mil ki aktif donk nan 10 a 11 mil ki aktif sa imajine w Un tiers ale pèp ayisyen donk li pa etonan nan jou kap vini yo la ou kwaze ansanm avèk 3 polis kwadèboukè wal kwaze a 5 nan taba wal kwaze ansanm avèk 4 nan komin pòoprens epi wal jwenn 6 petyonvil pase lapolis pral tankou grenn pwa ki nan diri malerèz lè moman difisil pou li. Frè se sè byen eme ala kote gade visye odasye se nan peyi dayiti. Federasyon ayisyèn nan, frè se sè byen eme li pa resevwa yon goud nan men gouvèneman ayisyen an pou seleksyon feminin nan pou fè tout preparasyon pou koup dimond feminin 2023 selon yon sous Ebyen frèzesè byeneme, federasyon an fè divès demand bò kote ministè spò, anyen pa janm fèt pou jiska kounyeya yo bezwen lajan, men gouvèneman Ariel la poko janm rantre an kontak ansanm avèk federasyon pou konnen kisa yo ap di ansanm avèk yo, Poutan premye minis la nan jou pase yo, apre grenadyè yo te fin pote laviktwa sou Chili, li te salye viktwa a, li bat bravo, li di medam, kontinye epi kontinye kase tèt zòtèy nou, leta ayisyen pa bay anyen. Non, sa son wont mezanmi. Pou gon ekip konsa, pou jan medam sa yo ap byen pase, premye fwa yo kalifye, Epi pou leta ayisyen pa bay. Bon sa nou ye, sa nap fè a lajan peyi a menm? Chak ane ou tande bidjè. Bidjè, tèl ministè gen konbyen milyon milya. Tèl ministè gen konbyen milyon milya. Sa nou fè avè yo? Bon avèk Tolbè Aleksi depi li, depi ou wè dènye man li tap pran ti boul nan men peyi sila, m pa bezwen site non ki peyi. Ou te deja wè pa gen anyen ki tap regle, pa gen anyen federasyon pral jwenn. Lè w tande ekip ap pati mezanmi se toujou nou mizè, tèt fè mal, tèt kase. Toujou gon pwoblèm. Toujou gon pwoblèm. Se kòm si jan dirijan yo reyaji a, yo ta plis vle pou ti medam yo ki gen kapasite, ki gen talan, se nan lari a pou yo ta ye ansanm avèk de twa kawotchou ou pou yo avèk kat pitit sou bra yo pou yo ap rele anmwey nou grangou, nou vakabon. Se sa yo ta vle. Se sa k ap fè yo plezi. Non mezanmi frèz e sè byeneme bagay la grav. Depi w tande ekip pral jwe, kit se ekip femine, kit se ekip maskile, toujou gon pwoblèm leta ayisyen. Bon sa nou itil, sa nap fè, sa nou vo menm. Se kòm si sèl opsyon yo bay jèn nan se kenbon zam. Sèl opsyon yo bay jenn fanm nan fè, se chita ponn pitit epi lòt semèn pou yo pase vide galil nan men yo, epi sa w tande a, gang tout kote nan peyi a, apre sa pou yo mache ap fè dijesyon sou moun pandan pitit pa yo menm ap byen pase aletranje. Non, ede m konprann, pase gen de bagay mezanmi sa w pa ta sipoze ap repete nan figi moun. Tout jounen w tande lajan ap dekese. Gen lajan pou yo nan bidjè chak ane. Men, kou y gon travay ki pral fèt, ou toujou tande yo pa t resevwa lajan. Savèk bout zong yo, se pyese yo ap kole pyese, se kèt yo ap fè. Pou wè kòman yo kapab rive. E lè w wè yo rive a frè ze sè byeneme yo pote laviktwa gade nou wè yo tout fyè en m poko janm wè dirijan sanwont pase nou m poko janm wè dirijan sanwont pase nou bay dirijan ayiti franchman serye wi frè ze sè byeneme defwa jèn nan konn apral patisipe nan konkou aletranje Li fè kout fil, li fè kout fil, ou te kapab di se responsab, se leta, se kòm si moun ki la nan peyi a, moun ki konsène yo ki ta sipoze ap chèche jèn nan pou ankadre li. Jèn nan mache, l mache, l mande, l mande, l mande, l mande, l mande, l mande, l mande. De fwa moun ki la ki pou pran doleyans, ki pou fè suivi ansanm avèk dosye a pou l arive jwenn yon bagay, moun sa ap woule l nan farin. Si l s on jenn fanm, li sou fè krèy ansanm avè l. Pou jounen jodi a bagay la gaye nèt nan lemond donk si ke li son jenn gason li dè fè chèk moflè pou li. Malgre moun nan gen kapasite l gen talan, moun nan wè ke si l ede l avanse l ap kapab reyisi men l pa bezwen sa l menm. Se plimen l bezwen plimen l menm. Si pou l jwenn 5 gouden ebyen fò l jwenn yon bagay an retou. Li pa bezwen konnen moun sa si se peyi l ta pral reprezante l pa kè de sa. Li pa bezwen konnen si moun sa son bon patriyòt, se listwa, ou wè sa m di w la, se leve l pral leve Ayiti o nivo entènasyonal, li pa kè de sa. Men lesansyèl se ban m ti pati pa m nan. Bon kite m eksplike w yon bagay, frèzesè byeneme. Ou wè majorite anbasad Ayiti nan lòt peyi, bon m eksplike nou kòman yo fonksyone. Pa egzanp, ou son jèn, epi ou fè kontak, ou fè kontak, pa rapò ansanm avèk entelijans ou, talan ou genyen, sa ke w ap fè, ou vin kwaze swa ansanm avèk yon òganizasyon entènasyonal, oubyen ou vin kwaze ansanm avèk yon pwodiksyon. Kwaze ou kwaze ansanm avèk pwodiksyon sa, si se mizik wap fè, oubyen si se antanke aktè ou ye, wap jwe dan de seri de mouvi, epi kounye a la, pa bliye, si yo te kwaze ansanm avèw, moun sa yo se Ayiti yo te desann, Pou ke yo te vin rankontre ansanm avè w. Donk fim nan ki t ap fèt la, gon pati ki fèt nan peyi Dayiti. Donk gras ansanm avèk ou menm ki deja konnen teren an, ou fasilite yo tach la, ou pèmèt travay la avanse e ou tou patisipe tou. Kounye a la, nan travay, travay, travay ansanm, donk movie sa a ki t ap fèt la, m pa kache di ou, Li boom li eklate. Donk tout moun ap pale de li, le mond ap pale de li. Donk kounya la pèp ayisyen ou pral rive nan faz ou pral pran Osca. Ou konprann? Donk souvan lè ke yo pral bay Osca a, donk se tout staff la ki konn prezante ou byen yon reprezantan. Donk sa pral depan moun ki te plis prezan nan movie a, si se ou menm ki te aktè prensipal, donk fòk ou la. Ou konprann bagay yo? Lè konsa, fòk òganizasyon oubyen pwodiksyon an ki te rantre an kontak ansanm avè ou kòm etan done ou gen paspò men ou pa gen viza, fòk ke yo voye yon lèt otorizasyon pou di men kiyès ou ye nan anbasad Lafrans sa depan nan ki kote yo ap fè seremoni an pou ke ou al chèche viza pou di men kiyès ou ye, men kisa ou fè e men nan kisa ou pral patisipe. Kounya la frè se sè byen eme tande m byen lè ke yon aksyon konsa pase ou prezante lèt la nan anbasad yo voye l la epi sa w tande a ou jwenn viza a w ap vwayaje pou rantre aletranje souvan frè e sè byen eme kòm etan done fòk ke peyi w la reprezante ou wè moun ki te nan anbasad aletranje ki se ayisyen parèy ou a Lè w rive w ka kanpe ansanm avèk etranje a w ap tann gen de preparasyon oubyen genyen divès spektak k ap fèt nan divès zòn eksetera. Jan moun yo, yo pa menm ret sou ou non. Anbasadè peyi w la ki nan peyi sila wi. Se kòmsi se yo menm se gouvèneman an wi ki te fè kontak ki mete w kote w ye a. Se kòm si se gouvèneman an wi ki te ba w opòtinite pou mete w la, men se pa ou menm ansanm avèk kapasite, talan w, yo pat konnen kote w te soti non. Yo toujou sou pran frem, yo toujou sou woulib, yo toujou sou blòf, foulay! Oh oh! Fè eksperyans debake nan anbasad Ayiti nan yon lòt peyi pèp ayisyen, pandan wal patisipe nan yon pwogram pouw wè sak pral pase lè yap prezante w dèfwa menm bliye w bliye menm bliye w bliye prezante w ansanm avèk piblik la yo vin yo di konsa le gouvernement travail gouvèneman kap travay wi. Mpoko janm wè nasyon blofè. Yo pap regle yon merde. Si ke ou rive nan enpas ki difisil, ou tcheke yo pou mande sipò, ou pap jwenn, tout kanpe sou plumen, e tandiske lè w fè sakrifis pou pase w rive, yo tout gen tan pran pòz bon moun vin kanpe bò kote w pou pran woulib pou yo di w se gouvèneman an ki fè tèl bagay, le gouvernement Haïtien. politisyen patati patata kade non kon jan moun ap pran frèm kade non i devan lap siyen se kòm si se li menm ki te fè tout bagay lè kon sa w tèlman sezi w ou ret kanpe kon sa wap gade etranje yo konn la lè kon sa w ta di men sak pase nou la èske se nou menm ki mete m la èske nou konn kote bagay sa te kòmanse èske lè m tap pase mizè dè fwa gen de fim ki konn fèt pèp ayisyen nan peyi dayiti. Se nan geto pou moun nan desann pou l al pale ansanm avèk nèg ame pase se bay mouvi k ap jere pou ke nèg yo kalme yo pou etranje yo kapab pran imaj sa yo gen pou yo fè a pou yo fè l. Yo pa bezwen konnen sa, yo pa p asiste, yo pa la pou ou ditou. Men kou viktwa a, gade nou, wouch, vès yo, je salu, felisitasyon. Fyèl nou gen pou n pete. Gon bon lè, nou gen pou n ap ekri sou Twitter apre yon gwoup jèn fin fè sakrifis nou pa t sipòte yo. Epi, nou pral ekri sou Twitter, Rr, felisitasyon! Epi pou strok, pou n tou fè strok pou n sot tonbe, e pa sa m ta mande pou nou non. Men nou, men nou ipokrit twòp. Pandan nou pral ekri pou n ap di, Waw, m salye kouraj, felisitasyon! Epi, gade non, kriz kadyak pran nou, n tou sot tonbe. Ay fòn kite kriminèl. Ou pa ka non peyi frè se sè byen eme yo pa bay jèn nan okenn opòtinite ke antre nan gang fè pitit grennen sou la tè epi lòt semèn pou ke yo kapab rive pran pouvwa sa ki pral pase ebyen se menm ti moun sa yo pral ame apre sa pou yo fè kapital politik nou pa ka gon peyi mesye se sèlman sou politik li konstwi. Nou pa bay jèn nan regle anyen, nap salye, nap di felisitasyon tandiske nou pat janm sipòte yo. Sa sa vle di? Sa pa gen sans. Ala traka pou lavi Kaïten. Antouka medam, bon kouraj, bon siksè, kontinye frape. Donk, pa janm sispann kwè nou pou kont nou, se lè nou fin rive, lè sa nap sonje te gen yon leta nan peyi Dayiti. Yo pap janm sipòte nou. Menm si w tande lajan ap dekese, ou pa konn ki kote lajan fè. Ou tande peyi pòv men nèg fumen lajan pase sam pa konnen nan peyi sila. Medam matmwazèl e mesye ebyen jan kem te anonse ou kisa ki lakòz tout gang yo yo toujou plase nan katye popilè yo. Men, li enpòtan jounen jodi a tou pou konprann, a nivo vyolans ki genyen nan peyi Dayiti, kòman katye popilè yo, yo monte, se ekstrèmeman enpòtan. Majorite moun jounen jodi a ki nan katye popilè yo, frèzesè byeneme, nou kapab di, se moun ki soti an pwovens. Moun sa yo ki soti an pwovens, ki deplase, Epi nan move kondisyon yo vini yo ap dòmi nan kèk zòn. Donk, sa vin bay nesans ansanm avèk delekans epi vyolans. Pase imedyatman ou aksepte viv nan move kondisyon ou mèt tann se tout move bagay yo ou ap rankontre se yo menm k ap vin jwenn ou. Gen yon lòt aspè tou pou konprann kisa ki lakòz Ebyen vin genyen katye popilè. Frè se sè byen eme, gon seri de zòn nan peyi Dayiti, zòn sa yo se zòn endistriyèl. Donk, zòn ki se zòn endistriyèl yo, gon seri de moun ki soti byen lwen pou vin travay. Donk kounye a la, yo pral oblije konstwi kay pou ouvriye tou pre. Ann pran pa egzanp zòn Site Solèy, Asonapi. Yo pral oblije konstwi yon seri de kay pou kiyès? Pou ouvriye yo. Epi, nan konstwi kay pou ouvriye, pa t gon plan vrèman. E avèk to chomaj la k ap monte chak jou pi plis, E dirije yo menm, sa pa gade yo. Kounye a la, nan vil pwovens yo, malerezman, pa gen desantralizasyon ki fèt, majistra a sou vòlè, depite a sou vòlè, senatè a sou vòlè, tout moun ap vòlè nèt nan peyi a, donk imedyatman yo fin eli, ou pa tande yo ankò, yo pa pase nan komin nan, yo pa bezwen konnen ki sa k ap pase nan komin nan, donk peyizan vin lage de bra pandje. Kounya la ou vin rive nan yon kafou, jenn gason, jenn fanm tankou pèsonaj, yo ap kite vil pwovens, yo ap debake nan Pòtoprens vin brase, vin chache lavi miyò. Donk, kounya la a, nan vin chache lavi miyò, ti kay sa yo ki te kòmanse konstwi, ebyen yo pral rete nan zòn sa yo paske la, kay pa vrèman twò chè. Donk nan kay pa vrèman twò chè de se la ou pral genyen ti kou nouk kap konstwi, ti kay an katon, ti kay an moso tòl epi voup ou vin genyen yon site. Men pa bliye frè e sè byeneme, tank to chomaj la ap monte, e moun sa yo lè yo debake yo vini chalè nan kò yo, yo ap fè bagay rèd rèd epi yo ap grennen pitit, donk tank yo ap fè pitit se tank yo ap vin fristre pase timoun nan pa jwenn okenn lwazi, li pa gen aksè ansanm avèk edikasyon, donk genyen plis fristrasyon de jou an jou. Donk kounye a la a, sa ki pral pase, timoun sa yo, yo pral kòmanse nève, paran yo menm ap fache, yo ap di w Leta pa sesi, Leta pa sela, donk timoun sa yo pral kòmanse konvèti an peti chimè, Nan konvèti an peti chimè epi sa w tande yo pral genyen politisyen mal entansyone vòlè nou yo ki pral itilize yo nan move direksyon malgre yo pwisan yo gen anpil pouvwa yo trè enfliyan men malerezman olye yo travay pou mete de sant pwofesyonèl pou wè kòman moun sa yo te kapab gen aksè ansanm avèk ledikasyon nan batay pou gen pouvwa byen fasil ebyen kisa ki pral pase Yo gangsterize yo pito. Atò ou te kapab di non zòn kote gen moun ki pa ka manje, ki pa ka bwè, se travay pou moun sa yo ta travay. Malerezman ou wè nan katye popilè yo gen plis zam ansanm avèk katouch. E zam sa yo se zam ki koute Gen zam ki koute 3, 4 mil dola, gen zam ki koute 4, 5 mil dola, zam byen chè e gen grenn katouch ki vann 8 dola ameriken e yo genyen yo pa pil e pa pakèt, ò mesye yo pap travay, donk jounen jodi a poze tèt ou kesyon kòman yo fè jwenn li, donk se politisyen nou yo mele ansanm avèk òm dafè ki pa vle peyi a soti nan enstabilite paske Enstabilite a bon pou yo, ensekirite a bon pou yo, donk frè e sè byeneme sa vin fè wè katye popilè kreye, sa se youn, e nan katye sa yo ou pral jwenn anpil gwoup ame. Donk frè e sè byeneme, la nan Pòtoprens gon seri de zòn tou, M pa kache di ou dirijan pa janm rive ladan yo. Gon seri de zòn dirijan pa janm rive ladan. Ou wè Pòtoprens ki toujou ap fè aktyalite. Gon seri de zòn nan Pòtoprens dirijan pa janm pase la. Tandiske gen moun k ap viv nan zòn sa yo. Donk imedyatman ke w gen yon peyi. Ou pa konnen chak ti lokalite. Otorite pa rive la. Donk, frèzesè byeneme, aksè ansanm avèk sèvis sosyal baz yo, moun yo pa gen aksè ansanm ak yo, pa egzanp nou kapab di dlo potab, asenisman, kouran, sekirite, pou site sa yo sèlman. Moun yo pa gen aksè ansanm ak yo. Donk, sa ki pral pase nan zòn sa a, ou pral jwenn de gwoup jenn gason mele ansanm avèk jenn fanm ki di yo monte yon strikti. Y ap eseye sekirize zòn nan, y ap wè kòman yo te kapab mete estrateji sou pye, y ap pran yon pakèt inisyativ. Men, malerezman, souvan, inisyativ yo konn pran pou zòn nan, yo konn mele l ansanm avèk zak malonèt y ap komèt anba raje a, mare l ansanm avèk, kòman m te kapab di sa, mare l ansanm avèk revandikasyon moun ki nan zòn nan. Donk, jounen jodi a, se sa k fè w vin wè, ou gen yon bann chèf de gang ki di w kon sa, y ap batay pou pèp, yo pase antanke lidè kominotè. E dèfwa pèp ayisyen pou popilasyon an kapab fè l konfyans, li soti deyò, li vo, li vòlè yon kontenè machandiz moun ki prale nan sid, lè l pran kontenè machandiz sa, li rantre ansanm avè l anndan Vilaj de Dye, li reyini tout moun ki anndan an, li ba yo manje. Donk moun yo wè l antanke yon sovè, moun yo wè l antanke yon lidè kominotè. Sak fè sa se paske dirijan yo, majistra pa fè travay yo, asèk yo pa fè travay yo, azèk yo pa fè travay yo, delege vil yo pa fè travay yo. Ay tout moun sèlman wè batay pou m depite men depite pou fè kisa? Gon seri de moun lè w tande yo poze kandidati yo vin la kay nou yo vin di nou se pou n vote m. Lè w mande l pou ki sa l pral patisipe nan eleksyon l di w pou senatè. Fò n gen kouraj pèp ayisyen pou n poze l kesyon, pou senatè pou fè ki sa? Paske moun nan pa ka jis rete pou l kontante l sèlman pou l senatè apre sa l pa gon li pa gon plan. Moun nan pa ka di w konsa, vote m se chanjman, vote m se retire w nan mizè nan labou, manti l ap ba ou. Fò moun nan gon plan pou l di w konsa, imedyatman mwen rive nan tèl pozisyon, ebyen men plan m genyen, men kòman n ap kòmanse pou n kapab rezoud tèl pwoblèm. Men l pa ka di w vote m se chanjman, vote m m pral ban nou manje, vote m pral dis m pral dat, manti l ap ba ou. Donk, lè moun nan vini l di w li pral poze kandidati l pou pòs majistra, fò w di l pa gen pwoblèm non, ou pral poze kandidati w pou pòs majistra, se ekstrèmeman enpòtan, trè byen mon ami. Men, poze kandidati w pou majistra a kèl fen pou fè kisa, nan ki objektif? Lè moun nan vini l di w sa, li trè enpòtan pou wè moun sa a, pou analize l, si l t ap viv bò lakay ou pou konnen ki ansanb de aksyon l konn poze nan kominote a. Lè popilasyon an nan bezwen, kòman l konn ede yo. Se pa sèlman leve di w pral poze kandidati non men fò m te gentan wè gon seri de travay ou t ap fè, ou t ap prepare tèren. Si w pat janm konn vanyan, ou pat konn leve yon wòch, menm yon tou twalèt m pat janm konn wap fouye, ou pa menm gon twalèt epi w pral poze kandidati. M pral vote w sèlman epi pou w rive w al vòlè depi se sak gen pou fèt nan zòn nan pou milyonè paske w vilnerab, fò w mete tèt ou konfòtab anvan w wè lòt yo. Donk lè konsa, pa janm ganyen kap fèt. Donk frè e sè byeneme, Nou kapab konprann, jounen jodi a, sa k fè ke nou gen anpil anpil katye popilè, se paske dirijan nou yo pa pran responsabilite yo. E non sèlman sa tou, rezon ki fè wè nan katye popilè gen plis zam ansanm avèk plis bal, donk fristrasyon, mele ansanm avèk politisyen kowonpi ki bezwen pran pouvwa byen fasil epi sa w tande a vit pip men sa ki pral pase donk gon seri de zòn leta pa menm rekonèt yo pa rive ladan donk lè yon gwoup jenn gason met tèt yo ansanm yo kòmanse ap sezi vòlè afè moun pou separe swadizan y ap jere pèp yo yo kòmanse fè aktyalite ebyen w pral jwenn Des otorite ki pral mare sosis yo ansanm avek moun sa a, sa w tande a yo pral ba yo zam, yo pral ba yo bal olye yo mete yo, yo kanalize yo mete yo nan lòt direksyon di mesye ebyen men lekòl, men pwofesyon degaje nou aprann pou nou vin yon bagay demen pou n entegre nou nòmalman nan sosyete a jan sa sipoze fèt nan tout lòt peyi men malerezman nèg sa yo frèzesè byeneme yo itilize jèn yo pou yo kapab fè bago pou yo kapab jere dosye pèsonèl yo. Donk, nou te pale de dyaspora tou ki ekstrèmeman enpòtan, nou te di kòman dyaspora li menm li kapab ede peyi Dayiti nan sa l ap konnen jounen jodi a. Frè se sè byeneme, dyaspora kapab sove peyi Dayiti jan ke Mwen toujou di l pa bon resit. Mesi, men jistavan nou devlope dosye sa pou nou di ou kòman, m ap di ou byenvini nan Ensolit nou pou jounen jodi a. Rete, tonton m wi, ki Miyami pèp ayisyen, k ap koze ansanm avèk yon tifi, l pa ka ret pou kò l ankò, l bezwen yon ti mennaj, men se sou TikTok li monte, m al kwaze avè l nan live, k ap koze, li bezwen mennaj. Ann gad videyo a ansanm. Kòm ou deja konnen mwen se Delva, mwen se selibatè, mwen ap viv Florida Lèzetazini but mwen bezwen yon moun pou mwen mèt li vim pou li mèt mwen vil. M pa konnen si w enterese nan fè plis kontak. An men mde mde ya koze wi dem dil mte selibatè li konn kisa mde mde ya koze ya konn koze defwa ya nou enterese epi nap fè plis kontak. Tòg. Ki laj ou? 25 ans. Ou gen 25 ans? Yeah. Depi kilè ou selibatè? Depi 1 an. M dakò, e de granmoun nou ye. Nan ki koze je t'aime monte desann. Ala traka pou lavi. Adje, nèg usa gon jan yo koze pèp ayisyen, se pa ti koze piti non. Se pa ti koze piti non, premye fwa moun nan pale avè w, li ta di w, madanm mwen, a goch a. Gad jan pè moun ye, jan nou fè konsa? Hey! An tou ka, m pa konnen si zafè a ap mache non men pèp ayisyen m ap swiv dosye a de prè pou m konnen Eske tonton ma bon. Medam matmwazèl se mesye chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl. Kòman dyaspora a kapab ede peyi dayiti pou l soti nan kriz l ap konnen jounen jodi a. Nou kapab wè depi 87 pou jiska jounen jodi a se sèlman politisyen yo ki se sèl kòk chante. Moun ki te la avan li vin opozisyon demen, sa ki te pouvwa jodi li pase nan opozisyon, opozisyon vin pouvwa. Donk pa vrèman gon chanjman, e fas ak kriz peyi Dayiti ap konnen jounen jodi a, se toujou menm aktè kriz sa yo ki di w y ap chache solisyon kriz. Donk jounen jodi a, pa rapò ansanm avèk sa peyi a ap konnen, li enpòtan pou dyaspora kapab angaje l e dyaspora a kapab ede sove peyi Dayiti, jan ke m toujou di l pa bor isit, dyaspora a vo plis ke 50 dola, li vo plis ke 100 dola, li vo plis ke 300 dola. Lè ke w ap travay nan peyi aletranje ou voye 100 dola pou moun nan peyi Dayiti, Donk 100 dola sa kisal pral fè ou voye kòb poul peye kay pa gen pwoblèm aprè sa li manje imedyatman li fin manje li poupou lajan fini men siw envesti nan edikasyon ou envesti nan agrikilti m pa kache diw 10 kenz jenerasyon ap kapab toujou benefisye de travay sa ke ou te fè donk frèzè sè byeneme kòman dyaspora kapab fè pou kapab ede. Donk, nou kapab di dyaspora ayisyèn nan li dispèse prèske nan tout mond lan. Tou sa pou chèche lavi. Donk, nou kapab wè, dyaspora jwe yon wòl majè. Donk, pou rezoud kriz peyi Dayiti, nou pa ka fè l san yo. Paske, Si gen yon plan de devlopman nap lanse, fòk ke dyaspora li menm li entegre. Pase jounen jodi a pa rapò avèk sa peyi ap konnen, moun m te kapab di ki pi swaf pou peyi Dayiti kapab chanje se moun ki deyò peyi a kap soufri ki bezwen retounen lakay. Men moun sa yo ki bezwen retounen lakay fò ke nou konprann, nou pa ka rete chita lòt bò a epi n ap tann peyi chanje pou n debake, fòk ke nou menm tou nou patisipe. Te gon epòk frè se sè byeneme, an Izrayèl, moun yo pat prèske rete, yo te gaye sou tout latè, yo al chèche, men, Kou yo rive nan yon kafou, yo gen ase de teknisyen, yo gen ase moun ki gen kòb, yo retounen vin konstwi, yo retounen vin travay. Donk jounen jodi a, gen anpil moun nan dyaspora ki gen kapasite, li enpòtan kounye a la a pou nou mete ansanm, pou nou retounen, pou nou wè kòman nou kapab ede peyi a. Donk pou fè sa frè e sè byeneme, n ap bezwen tout òganizasyon entènasyonal yo, n ap bezwen asosyasyon kiltirèl yo, n ap bezwen klèb dafè yo, ki deja egziste nan dyaspora, donk yo pral kreye yon dinamik pou yo mete sou pye yon strikti global ki pral pèmèt tout ayisyen k ap viv aletranje kapab konekte, yon fason pou yo kapab diskite e non sèlman sa tou pou yo kapab pran de desizyon ki ekstrèmeman enpòtan. Nou kapab itilize rezo sosyal yo tankou Facebook, Twitter, Instagram, konsa n ap kreye de paj oubyen de kont pou ke nou kapab dyaloge antre nou ki ap trè trè enpòtan donk la n ap gen yon pi bon kolaborasyon toujou. Donk frè se sè byen eme, manb dyaspora a m pa kache di w, yo ekstrèmeman konpetan. Yo gen anpil anpil kapasite pou kapab ede peyi Dayiti. Nou kapab di yo kapab ede peyi a nan marketing, yo kapab ede l nan jesyon, nan finans, nan edikasyon, nan sante, nan teknoloji, pou site sa yo sèlman, paske gen anpil moun ki kite peyi Dayiti, yo fè pitit aletranje, e pitit sa yo vin gwo bagay nan lòt peyi yo. Donk kounye a la a, si ou vle pitit sa retounen nan peyi Dayiti, ebyen ou menm fòk ou entegre pitit ou a, e non sèlman sa tou, fò nou fè yon sèl feso pou n wè kòman n te kapab ede peyi a, jan ti pwovèb kreyòl la di, pise gaye, pa kimen. Donk frè se sè byen eme, dyaspora kapab kolabore ansanm avèk òganizasyon lokal yo. Ann pran yon egzanp. Si ke gen yon òganizasyon ki nan depatman nò ki baze sou agrikilti. Donk, kounya la, tout òganizasyon ki nan dyaspora yo regwoupe yo, epi kounya la yo pral divize an gwoup pou di chak gwoup, ebyen men nan ki depatman ou pral travay. Imedyatman, Ou di ou pral travay nan tèl depatman, ebyen kounye a la a, ekip òganizasyon ki deja sou teren an, ou pral wè kòman ou te kapab fè yo tout mete ansanm, epi kounye a la a pou n kòmanse travay. Imedyatman depatman sa a gen bagay k ap fèt ladan, depatman sa a gen bagay k ap fèt ladan, donk kounye a la a, antre nou, nou vin kreye yon challenge. Donk, pap pap, nou t ap jwenn de solisyon. ansanm avèk kriz peyi Dayiti ap konnen. Si gen pwoblèm manje nan peyi a, se pa rete chita tann ti kal èd entènasyonal, èd imanitè, ti diri, ti ble, yon seri de ti manje ki nan bwat katon, sa yo pap fè anyen pou moun. Men nou gen tè, nou gen solèy, nou gen dlo, nou kapab travay latè, se volonte pou nou genyen pou sa yo fèt. E pou sa yo fè tou fòk ke moun ki nan peyi a yo aksepte soufri, nou menm tou fòk nou pran pasyans piske se pa konsa bagay la ap fèt epi voup gen manje. Se travay pou n travay epi nan de twa zan pwoblèm grangou sa a pou n wè kòman nou te kapab fini ansanm avè l nan peyi Dayiti. Moun ki nan liy edikasyon nan nivo dyaspora ebyen lekòl ki nan depatman sa yo yo fè fòmasyon ansanm avèk òganizasyon ki deja sou plas yo. pou wè kòman yo te kapab montre timoun lekòl yo nan 3 mwa, nan 15 jou, nan 22 jou, nan 20 jou ki sa yo kapab fè kòm manje. Paske lè w nan yon peyi grangou, to ensekirite ap monte, ensekirite alimantè nan kò w tout la sent jounen, enflasyon etsetera, ou pa nan chita ap montre timoun sa laliterati fransèz, sa pa pa itil l anyen. Se batay pou wè kòman pi vit posib kòman nou kapab fè manje pou sove lavi paske gen anpil moun grangou ap touye yo epi gon seri de timoun ki fè anpil anpil kilomèt avan yo rive lekòl la. Gen timoun ki pa fini lekòl pèp Ayisyen ki pa menm rive nan sizyèm ane se paske trajè a twòp pou li Lè l soti li vin lekòl la, dèfwa lè l rantre lakay twa katrè l ap rive, se lè l rive a pou l al chèche bwa pou granmoun yo kwit yon bagay. Donk, timoun sa pa ka pa dekouraje men si lekòl la ou gentan montre l kòman pou l prepare, kòman pou l kapab fè manje pi rapid nan dis kenz jou, donk rive l rive lakay li, l ap mete tèt ansanm avèk granmoun li di men kisa yo te montre m lekòl la epi y ap fè l ansanm n ap gen manje pou n manje. Konsa nou pap bezwen tann se ti diri Taiwan nan ki pou soti jis Adalie kote l soti pou l travèse plizyè lanmè pèp ayisyen divès peyi pou l tonbe nan peyi Dayiti. Epi lè konsa, lè travay yo ap fèt nan peyi Dayiti, donk manb ki responsab depatman an kapab desann pou kapab al fè ekspètiz men Si nou pa prè pou nou fè sa yo, nou konnen sa pou nou fè yo pou ke nou kapab retounen lakay. Men si nou pa prè pou nou fè sakrifis sa yo, si se nan dosye politik n ap jere, paske mwen konnen pèp ayisyen kòman les haïtiens fonctionnent. Dè fwa, konn gon ide, men akoz se pa mwen menm k ap chèf, mwen kraze l pou m al monte ti gwoup pa m. Sa p ap janm kapab mache konsa. Janm toujou dil pise gaye pa kimen. E Nou menm tou ki deja o nivo entènasyonal lap enpòtan pou ke nou sansibilize kominote entènasyonal la sou vre defi peyi a konnen. Youn nan bagay ki fè w wè tanzantan entènasyonal al kase bèk li anba ansanm avèk pil politisyen visye yo se paske nou menm ki nan dyaspora nou manke entegre Paske fòk nou sansibilize entènasyonal la pou fè l konnen vrè pwoblèm peyi a, pou fè konnen defi peyi a konfwonte. Donk, lè konsa nou menm, mobilize, mete nou ansanm pou kapab jwenn soutyen pou kapab ede rezoud defi sa yo ki ap sakaje bil peyi a, e non sèlman sa tou, itilize fòs Nou pou ke nou fè lòbi, menm jan visye yo anba monte o nivo entènasyonal yo vin fè lòbi, nou menm tou fòk ke nou kapab fè lòbi oprè gouvènman nan peyi kote nou ye a, pou ke nou fè yo konprann reyèlman sitiyasyon peyi Dayiti. Donk, lè ke nou fè sa, m pa kache di nou, peyi a, paka rete nan sitiyasyon an, peyi a lap janbe, lap soti nan pozisyon sa, lap pran ray devlopman, men tout otan nou tout kwaze bra nou, nou chak rete nan ti kwen nou nap plenyen, ebyen m pa kache di nou se tank sitiyasyon an ap vin pi difisil toujou, e lap pi difisil pou ke nou retounen lakay. Donk, an se sans frè e sè byeneme, Jan kem toujou dil pa bor isit, moun ki nan dyaspora nou vo plis ke 50 dola, nou vo plis ke 100 dola, nou vo plis ke dola 50 yo ap touche sou nou jiskaprezan nou pa ka jwenn eksplikasyon donk si ke nap mande eksplikasyon pyès moun pa ka ban nou eksplikasyon li lè li tan kounya la pou nou chanje faz pou nou chanje fizim depòl pou ke nou rasanble nou pou nou di konsa Men kounya la, an nou tout fon sèl pis ansanm pou l ka byen kimen, pase si nou chak rete nan ti kwen nap pipi, lap gaye, l pap janm kimen, men gon fason nou met ansanm nou di nap wou! epi nou tout pipi ansanm pa kache tou, se pa nenpòt ti vann, e lè konsa depi se move je, move zèb ki te kanpe k tap fè rezistans, Yo pap ka rete, nap pase sou yo. Frèzesè byeneme byenvini nan Haiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete ou kwè se koze nan peyi sa genyen doktè jerajil ansyen senatè nan jou pase yo bandi te kidnape frèzesè byeneme ann tande temwanyaj li sou antèn RTVC. Doktè Gérald Gilles, bonjou. Bonjou chè zanmi, bonjou Guerrier. M salye tout oditè oditris Radyo Karayib. An efè, se te senatè Grandans nan lèzane 2000, 2004. Men malerezman, e jèn sa yo ki te kidnape m nan, yo menm panse son senatè resan ke m te ye. Paske se te se te sitou yon chas o senatè ke yo di yo t ap fè. Se apre yo vin konstate ke se yon senatè ki ekspire depi lontan. Donk se yon se Guerrier e sa ki vrèman douloure lan bagay sa a. Ki fè ke m di, malgre m trè afebli, paske mwen trè choke jiska prezan, men m ap raple m, Guerrier, depi 1987, lè sa yon timoun mwen te ye, m te menm gen tan ekri yon pwezi pou m te anonse sa k ap rive nan peyi a jodi a, kote m te toujou di si n pa pran timoun sa yo an chaj, jodi a lè yo tonbe sou machin nou, Nou pa okipe yo. Epòk yo te konn ap siye machin nan. Si leta pa pran timoun sa yo an chaj pi devan y ap tounen de mons. Sa se an 87. Son Poezi te ranpòte pri de fwa lon konkou m t ale avè l. Jodi ankò. Apre 87, lè map rantre lap fè politik, o debi mwen lan fanmi lavalas, sa se pa ki e, Marie Lucie Bonhomme, Valery Numa, Ronald Jean, Robert Philomé, Nancy Rock, map baw tout jounalis sa yo, lèm te konn ap pale avèk yo, e Robert Céliné, ou konprann, e m panse tou, Patrick ka di nou lan dan radyo karayib menm, ranmase n te konn fè, diskou m te toujou trè klè, mwen te di. Sistèm d'apartheid la, sistèm d'exclusion sociale, économique sa a, se de monstre ke li pral jenere si nou menm nou pa pran sa an chaj. Malerezman, Leta yo pase, chak moun pat vrèman konsantre yo pou kreye yon peyi, yon nasyon kote tout pitit li gon espas pou yo viv nòmalman. Men finalman men sa ki fèm mal se ke m wè se mwen menm Louis Gérald Gilles ke sa rive paske mwen menm mwen klè m pat janm pran pozisyon nan vi m e jiskaprezan kòm medsen m pat janm konpòte m tankou yon moun ki pat konnen ti mesye sa yo se moun ke yo ye men map anonse popilasyon ou sè jèn jodi an ke prizanchaj pat janm fèt pou tip de moun sa yo Koman yo wè tout sa ke map fè anvan yo kidnape m nan. Yap rakonte nou kijan men wout mwen fè, men ki kote m rantre. Map rantre lopital Eleazar Germain, gen youn ki vin premye tantativ yo vin pran m nan, li menm banm bra pou m rantre lopital la. Se lèl gade gen twòp blokis, li pap bon pou yo, yale. Se pou m pwouve w ke ojodwi ke l Petyonvil, ke l kèlkeswa kote a, Ils sont là parmi nous paske yo menm yo òganize yo, yo striktire yo. Donk mwen panse ke leta dwe konprann ke se pa yon plezantri ki la a e ke vrèman sitiyasyon an katastwofik. Se pa yon jwèt kesyon sa a ye. Se vre yo gen moun k ap bay kout dwèt pou bay enfòmasyon sou moun. Yo pa t vrèman konnen m byen. Yo te plis panse se yon senatè ki gen kòb. e lè kounye a yo vin detaye pou yo wè ke finalman yo menm di yo gen temwanyaj menm anpil moun di a mon chè ou son papa ou konn sèvi yo rekonèt ke ou son senatè bounda chire m se pa senatè m son doktè se a lè w son doktè nan yon peyi w ap bay sèvis pa gen mwayen pou gen mwayen ekonomik lanmò yo menm lonje dwèt sou fanmi m sou madanm mwen e apre yo vin konstate moun ki bay enfòmasyon pou fè yo konnen nou genyen nou genyen an. Se yon fason pou l te eksite yo pou yo te kapab fè dega, agresyon fizik sou mwen. E m ap di nou klèman a popilasyon an, Izon Yi te kòrèk. Yo te kòrèk avèk mwen. Sèlman, m ap di w li klè, yo menm arive di m egzakteman sa yo m ap di n dè l depa la, se sosyete an ki mete yo la, menm yo menm tou, y al lekòl, yo fòme, men se sosyete a ki trennen yo, yo oblije fè l paske fòk yo viv. Gen youn menm ki di m, Doktè bon m di w byen, m leve m jwenn papa m tibèkiloz li mouri. Gran papa m mouri tibèkiloz, papa m fè siwoz di fwa paske l pa t ka manje, mwen menm mwen deside m p ap mouri konsa menm si m mouri jèn. M di non w pa ka di w ap mouri jèn, gen posiblite pou gen entegrasyon fèt nan sosyete a. Li di non monchè leta sa pa p okipe n, leta sa pa sou bò n, men nou menm nou fenk kare mache pran yo. Donk bon si. Jil, Doktè Jil, èske koulye a jèn sa yo ki jan w di l lan viktim de sosyete an pa yo menm ki konpe yo de sib tou yo menm? Paske la a y ap atake de moun ki pa gen anyen pou wè avèk sistèm nan. Paske se sistèm nan ki pwodui yo. Donk moun sa yo y ap atake yo. Sa vle di de medsen, de enjenyè ki ap fè kite peyi an. Wè, de sosyopwofesyonèl ki oblije ap kouri kite peyi an. Touris ki pa ka rantre nan peyi an e ke pwòch zanmi yo oubyen fanmi yo pa ka jwenn travay lan. Donk èske sa gen pou wè avèk sistèm sa a ki pwodui yo an? Egzakteman. Atitid mwen wè yo genyen an, se yon atitid yo kareman y ap gate manje a. Yo pa bezwen konnen. Se sa fè m di w se yo vin konstitiye de de jèn monstre. Paske se se son de zanfan ki ka pitit mwen alèz. Men se ke yo pa yo pa bezwen konnen tout sa n ap di la. Donk nou menm ki reskonsab yo mwen ta renmen sensèman lè m sot anndan yon moun mwen konn fò n gen yon apwòch entelijant. Apwòch entelijant paske yo di se manje a ap gate nèt. Paske yo pat janm jwenn ladan kounye a yo antre yap manje pa yo tank se yo epi yo menm dim ebon afè ke epòk ou konprann se site solèy se gran ravin yo di pa gen bagay konsa yo tou patou yo dim mèt bay nouvèl la pou yo yo tou patou yo di yo yo dim bon yo menm dim Men lon makèt mwen t renmen sa machte yo antre nan makèt tou ya chte tou donk se poum pwouvo ke se pa yon mens afè donk mwen ka konprann ke fò lèm di leta m pap menm pale de leta Ariel Henry kòm PM non paske bagay la depase menm yon kesyon de gouvèneman m panse se tout elit ekonomik tout epa ekonomik tout elit entèlektyèl dabò. moun ki fò lanmou kominikasyon sosyal, moun ki nan psikoloji de mas, moun ki pou wè kòman yo ka nou tout nou fè yon gwo wouble n chita pou n jwenn avèk yo. Men atansyon, bon yo plis an dedennè yo di, yo di nou gen opinyon politik nou wi, nou poko ap bay li. Men se tann n ap tann sa k ap fèt la, paske fòk gen moun ki pou koute nou. Yo gen anpil griyèf tou odebi kont mwen paske m se lavalas, fò m di n sa tou. Ou konprann? Mwen di ou menm sa w regle, ou kwè se nan tenten ou te pase nou, ou te pase papa m. Donk se de timoun yo gen politik la nan tèt yo tou. Donk se yon fason pou m di w ke sa choke m, m repete l tou paske pou m di yo, apre se lè y al mande, y al mande yo di wi, Yo di m sa wi, yo di m ou menm, ou toujou te konn ap pale pou nou, yo di lè w gen klinik ou, epi gen youn ki di an ou menm, ou menm Zafè w ap mouri pòv. Men, talè, se sèlman pwofèt malè nou gen nan peyi Dayiti? M poko janm wè gen youn ki vini k di konsa. Ebyen, m te wè tèl sitiyasyon ki t ap devlope wi. Men sa m pwopoze kòm solisyon men m wè malè m mal men sa k pase nou konsa menm donk lè l di w gouvènman yo pase patati patata on dirè pèp ayisyen se peyizan an ki te nan palman an on dirè se peyizan yo ki te nan chanm depite se yo menm ki te majistra m pa ka konprann politisyen yo. Men, pandan w te senatè a, ki sa w te regle? Ki pwopozisyon de lwa ou te fè pou moun sa yo ki te nan lari? Ki pwopozisyon de lwa ou te fè kòm etan done ou yon pakèt ti moun nan lari? Ki pwopozisyon w te fè pou di, ebyen, moun pa gen dwa fè plis ke de pitit nan peyi a depi w pa p travay? Ki pwopozisyon ki te fèt? Pandan w anndan an, ki sa ki te di pou wè kòman nou te kapab ankadre yo pou mete yo lekòl? Nou tout gen bèl pawòl. Chita pale met la. Sa lavalas fè nan peyi sila, bon, nou pa p reveye cha k ap dòmi, lè se lè mò an se veni lè mò. Men mesye Jera, fò pa ensi nou pa dwe stipid konsa antanke otorite. Lè w tande yo ap pale pèp ayisyen, se kòm si son senp sitwayen ki poko janm konn gou machin leta, ki poko janm konn gou privilèj lon nèg senatè, minis, depite nan peyi sila. Lè w tande yo ap pale, lè yo ap di w leta, m pa ka konprann kiyès ki otorite, kiyès k ap pran desizyon. Se 31 me m 1 nou ye. Son ekip bann granmoun, se nou k te la avan yè, se nou k la jodia, e se nou k la etènèlman. E depi w wè w nan yon peyi son ekip moun k ap mouri ki ladan, ki son ekip moun ki sou wout pou mouri, peyi a sou wout mouri tou. Donk jounen jodia antan ke ansyen senatè, fò w ta poze tèt ou kesyon kèt, pou kantite tan m fè nan politik nan peyi sa, kisa m itil, kisa m fè, si sitiyasyon an ka dejenere konsa. Antanke nèg ki fè 30 an, ki fè 20 an nan politik, m bay tèt mwen animal politik. Egzanp Lanbè. Men pandan tout tan sa m fè antanke chèf nan peyi a, poukisa nivo ensekirite a monte konsa? Fò n ta wont mesye! Men, kòm etan done pèp ayisyen, ondirè granmoun nan peyi Dayiti, laplipa nan yo, sitou dirijan nou yo, Sitou dirijan nou yo mo ki rele wont lan m pa kache di w sa pa janm sonnen sa pa ekri nan diksyonè lakay yo. Fò n ta wont! Ou konn wè gon seri de otorite yo okipe yon pòs epi yo gade yo wè responsabilite yo a pase anba pye swa bandi vin ap pran zòn nan epi yo wè yo enkapab pèp ayisyen Yo rale zam yo fizye tèt yo, paske yo santi yo wont, yo santi yo imilye, yo pa ka gade fanmi yo nan je. Men nan peyi Dayiti, lè w tande gang nan ap mete pye sou kou popilasyon an, s on lonè pou politisyen yo pou yo ap pale w de Leta, de sistèm. Kiyès ki sistèm nan? Poukwa se nou k ap pwoteje sistèm nan? Ou bliye dènyèman sa w te fè nan lakou kay Jovenel? Olye nou mete ansanm avèk nèg la pou n wè kòman n te ka demonte sistèm nan, se lakay li nou t ale n t al dechouke jiskaske 7 jiyè yo asasinen l lakay li. Fòk nou te panse ansanm avèk sa yo tou. Donk, lè w tande nèg yo ap pale, se kòmsi se pa yo k te chèf nan peyi a, se mwen menm ki te chèf. Y ap pale w de Leta, Leta, Leta, Leta, ki sa n te fè, ki sa n te fè. Men ou menm ki t ap touche, ki t ap byen pase, Leta peye ka, Leta ba w kat telefòn, Leta ba w machin, ou gaz pa sou kont ou, manje pa sou kont ou, de rezidans, pil de rezidans, pil privilèj, men ki sa w te fè pou privilèj sa yo ou t ap jwi Moun sa yo, kòm etan donè ou te gentan ekri powèm ou te ranpòte laviktwa. Men èske ou te janm voye je w nan powèm sa pou w di, Ebyen, men sa m ekri, men sa ki kapab rive. Men, kounye a, la a bon m poze tèt mwen kesyon, kòman m kapab kontribye pou sa pa rive la? Ki desizyon m ka pran? Ki pwopozisyon m kapab fè? Lè sa a, si ke mwen eseye, malerezman m pa kapab, m ap toujou kontinye motive gouvèneman k ap vini an pou m di men sa ki ta sipoze fèt, m p ap voye dlo. Donk frè e sè byeneme, jounen jodi a, men nan ki sa n ap tonbe, kounye a la n ap chèche moun sosyal patati patata. Se vre ke parapò ansanm avèk sa peyi ap konnen an, touye tout gang yo jounen jodi a epi kite timoun yo nan lari a, Se lave men siyatè paske yo ap vin pi anraje toujou. Yo ap vin pi anraje toujou. Men fò n konnen tou, se menm senatè parèy ou yo k ap finanse gang nan peyi a, se bòs yo, se nèg ki anlè, moun nou pa ka site non yo, n ap pale de sistèm tout lasentjounen. Se moun sa yo ki gen franchiz, se nou yo, se yo nou bay franchiz, se pa malere k bezwen angrè pou l plante latè, se pa moun sa yo, se yo nou bay tout privilèj nan peyi a, mete yo sa yo ya, k ap gangsterize peyi a, k ap rantre zam ak bal. Donk si nou pa gen kran, nou pa gen kouraj pou nou kanpe nan figi yo pou nou di yo sa yo merite, ba yo sa yo merite, ebyen nou fenk kare. Plen wòch. Nou fenk ka retire wòch nan lanmè. Chita fè wont sèvi kòlè. Pale de leta tout la sent jounen. Leta pa sesi. Leta pa pran responsabilite. Ki leta? Bon te kwè se nou k leta mesye. Pandan nèg yo ap pale de leta yo ap pale de leta, yo bliye si yo menm ankò yo mete men ansanm, yo touye leta. Mwen lè m di nou Ayiti se la repiblik dè koken sèl vòlè k ap rete Medam, matmwazèl e mesye, byenvini nan Ayiti, peyi spesyal. Ou wè la a, m resi bay Ayisyen vag. Non, m bay Ayisyen vag wi. M bay Ayisyen vag. M met Ayisyen atè tou dousman. Machann tabak bò lakay la mouri frèzesè byeneme. Men kòman blòdè yo tap kriye. M pa konprann jan yo abiye vin nan antèman ditou. Ann swiv videyo sa ansanm. Heheh ala traka pou lave kay tè. Antouka janm toujou renmen dil Haïti dictature la pelle des anti Haïti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki vivra vèra ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w tap swiv avèk atansyon mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mwen prale map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun.